Hier soir ebyen te genyen anbyans ti aktivite nan komin sila a ki nan departeman de l'Artibonite. Les images sont horribles, les images qui nous sont parvenues, on y voit à travers plusieurs videos moun kap kouri à gauche à droite, moun ki komanse ap kriye pou di mezanmi gade moun ki mouri e finalman video sa yo gen chans al jwenn anpil moun. M panse ke dram nan li vin frape anpil ayisyen. La musique, moun ap danse c'est le carnaval, se moman m ta kapab di pou chak grenn moun kapab defonse yo paske ou fè anpil tan ap ankese pwoblèm, si w jwenn 3 jou pou ta kapab fè yon ti defonse w epi le katriyèm jou le malheur recommence ou di se byen. Men pourtant dans le plaisir il ya un drame. e dram nan li rive. Pandan moun y ap danse, katastwòf la vini soudènman. Le camion dérape. Ki sa l ye? Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, sèke chofè la, chofè prensipal la, misye sanble gwòg e li fè apèl ak yon lòt chofè pou kapab pase li volan an pou kondui kamyon sila. Pwoblèm, kamyon an sanse sou vitès, daprè enfòmasyon yo, e ke. Kamyon an, yo pa mete l sou brek. Sa w tande a la a, kamyon an pati. Kamyon an manje anviwon 5 moun. Gen anviwon 10 moun ki blese. Pandan nuit sila a, moun ap kouri agòch adwat paske yo pa t kapab evite dram sila a. Grenn moun ki te kapab evite dram sa a se chofè la. Kòman l te kapab evite l? Pa plizyè fason. Lè w ap kondwi, ou pa bwè. Lè w ap bwè, ou pa kondwi. Osi senpl. Obyen, ou te kapab kòmanse bwè, men lè filing bwè a kòmanse monte nan tèt ou, ey, fò w stope sa paske on gout anplis, se pwoblèm. Ayiti e Sendomeng sou fwontyè lan paske gen yon Ayisyen ki estime ke gen travay k ap fèt sou fwontyè la la a. Se yon jifl anplis pou Ayisyen yo, men m p ap di pou otorite ayisyèn yo paske daprè sitwayen sa a sanble ke otorite ayisyèn yo fèmen je yo sou sa k ap fèt sou fwontyè lan paske Dominiken yo antre nan pati ayisyen an y ap koupe pyebwa, y ap raboure tè, se kòmsi pa gen moun ki pou di non. An n gade ti videyo sila a. E sitwayen an li menm tou k ap denonse sa k ap pase a. Men ni, n ap wè mezanmi. Men ki delij sòlda dominiken, men ki delij sòlda dominiken ki di destriksyon yo vin fè. Mwen Ayiti, m gen dwa fè sa m vle sou tè pa m nan. Mwen Ayiti, ou menm ou lakay ou, mwen m lakay mwen. Men ni, men ni swiv pou nou wè sa yap fè, yap detwi tout sak gen sou fontyè a. Leta ayisyen vann leta dominiken tè franch lan. Se sa n ka di, si yo ka devini sou sa la, yo prite limit yo pou yap fè sa yap fè a. Meni, a vle di depi sou bò isit, nou wè nan Bèladè, pa gen dirijan, rive nan peyi a, pa gen otorite, zòn sa a militè dominiken pa t gen dwa penetre ak zam nan men yo. Meni, n ap mande kominote entènasyonal la pou l di yon mo sou sa tou. Hein Men nap di yo men yo Se yo pran tout sol la men ni Men ni yo pran tout tè a la kounye an la Men yo Zam nan men yo Humm Se sa selman nou ka di Hein Men kote yo avek traktè Ap kraze Hein men yo. Gon lòt video m pral. Pwopoze nou pou nou gade la a, se yon videyo m ta kapab di yon sitwayen filme, men atravè sa l ap di nan videyo a, ou wè ke se yon moun ki eksprime mekontantman li, ki eksprime doulè, tristès li pa rapò ak sa l wè a. Écoutez, la solution du problème de Martissant n'est pas pour aujourd'hui, a wè, paske. Si ou gen chans gade videyo sa, w ap fini pa rann ou kont ke se ki yon lè mwayen, ebyen yo kapab devye wout Matisan an. Yo kapab devye koze Matisan an. Men e sila yo ki pa gen mwayen, ki yo menm ap pran kamyonèt chak jou, ki ap riske vi yo, se toujou le dram, se toujou la difikilte. Tande byen. Nèg ki gen tèt kamyon yo paske te gen yon epòk, bon jiska prezan, Nèg yo ap sezi kamyon sou wout la. Ebyen le truc est simple pour l'instant, nèg yo pase sou lanmè avèk kamyon yo epi pou yo kapab rantre nan Pòtoprens. Sètadi sòti depi Kafou epi pran lanmè a pou kapab antre nan Pòtoprens. Yo fè sa se pou kapab evite wout Martissant an paske a chak fwa yo pran kamyon yo ebyen. se pwoblèm. Men, pratik sa si l kontinye fèt, èske sa pa pral genyen yon kou anplis sou machandiz yo? Paske ban m di w, sa se yon depans ki pa t previzib. Èske nou konprann? Paske, pase a Martissant, se senp. Ou pa gen moun ou t ap peye. E jounen jodi a la, dapre enfòmasyon ki rive jwenn nou, se ke chak tèt kamyon ki pou pase sou bato yo, ebyen, se 700 dola. Donk nou wè gen bato ki pote 3. Donk imajine w yon vwayaj deja fè 3 fwa 7, 21, 2100 dola. Lè nèg a depanse 700 dola, ki ekivò a 14 mil e pik dola, sa se yon depans anplis paske se pa t previzib paske wout la tout moun pase ladan l, ou pa t oblije peye pou pase sou wout la. Men kòm kounye a se sou lanmè nèg yo pase, Eske sa pa pral gen yon kou an plis? En pwoblèm nan wi. Men pwoblèm nan. Ann gade ti videyo a. Pap janm gen chanjman la vre nan matisan si se konsa bagay yo ap fèt mezanmi gade nou wè tout sa yo se machin kap pase la kounye a li te 500 kounye a li 700 dola ameriken li vin ye kounye a kounye a se 700 dola ameriken yo pote yo. Lè lap vini konsa la Konya la li pote la 9 Lè chak ranje sa yo la Yo gen 3 Yo gen 3 Sa vle 3 fwa 3 9 Chak vwayaj li fè Se konsa Li pote 9 machin Lè se kontenè li pote Li pote plis kòb Lè se kamyon konsa Chak vin koute 700 dola kounye a Avèk kantite kòb k ap fèt la, èske n ap janm gen yon Matisan vre pou n pase? Jamè n p ap jwenn sa. Ou konprann? Paske nèg yo peye atè a tou, ou konprann? Yo peye atè a. Epi, sa vle di la a se yon bagay k ap kontinye. Matisan p ap janm fini. M gen yon lòt dosye pou nou la a. Dosye sa a se yon Ayisyen Ki touye madanm ni pou kapab al viv ak yon lot fanm. Sa pase o nivo de Peti kanal dan la komin de Gwo kap an Gwadloup. Hum. Pa bliye m di nou RL Prod la tout kote. Depi gen enfomasyon nap chache enfomasyon e nap pote enfomasyon ba ou. La fille je crois qu'elle s'appelle Ketia le mec la signature se Si dwan misye mechan anpil. Misye touye madanm nan ebyen se poul kapab al viv ak yon lòt fanm jan nou diw li misye se moun lagonav li toufe fanm nan li metel nan yon machin epi li fouye yon tou poul kapab anterel men tou misye fouye a li pa fè longè fi a misye oblije koupe 2 pye fi a pou kapab metel nan tou an. Epi aprè, misye ta pral sove mesye. Men fò m di w byen, gen bon fanmi. Se sa k fè gen de fanmi ou fèt ladan l fò w di Bondye mèsi paske gon jan yo leve w, ou ap pa devni bandi, ou pa devni kriminèl. Di Bondye mèsi, di fanmi w mèsi paske gen yon mak dedikasyon ke yo ba ou ebyen yo fè anpil pou ou. Pa bliye, anpil fwa w ap viv, ou ka pòv. Ou ka ap mande, Men wè vòlè, jamè fè sa. Gen moun se avèk fyète y ap viv mizè yo. Gen moun ki p ap janm pran sa k pa pou li. Konsa tou, gen fanm k ap pase mizè ak yon gason. Afè pou l kouche ak yon lòt nèg sou li an, li p ap janm fè bagay konsa. Fi sa a, li nan mizè, men ekoute, li gon respè, li kenbe dinyite tèt li. Tande! Donk, se pou m di nou ke lè w resevwa mark dedikasyon sa yo, dit a vo paran mèsi bokou, paske gon jan yo te kapab leve w, ou te kapab vin gwo bandi pou kolye la. Lè misye rele yon frè l ki aletranje. Je kwak se an Frans, li di l pou l kapab voye biten pou li, sa vle di voye ti lajan ba li pou l kapab deplase pou l al yon lòt kote. Epi frè a di oke, li lokalize misye, li di ki kote ou ye, misye di l tèl kote tèl kote. Le frè, li kontakte lajandameri, di men kisa frè l la fè epi pou yo kapab arete ti bouk la. Epi lapolis rive vre, yo arete jenn gason sa a, epi kounya la a, y ap poze l kesyon, lajistis pral gen pou kapab tranche nan kad koze sila. Men fò n di ke la mère de Kettia elle a parlé, la fille qui a été tuée par ce criminel, li pale pou l mande èd chak grenn moun, ni sila yo ki an Gwadloup, ni sila yo tou ki an Ayiti, paske li di l ta renmen fè yon ti antèman, li ta renmen fè yon ti aktivite kanmenm. pou ti fi sa a ki mouri nan sikonstans sa a. Ann tande l. Bonswa. Bonswa zanmi Ketya yo. Se manman Ketya k ap pale avèk nou. Fanmi m yo. Se yon demand ke m ap fè nou antanke nou te zanmi Ketia. E nou moutre m nou te zanmi Ketia. M se manman Ketia. Ketia, tout efò m fè pou Ketia yo pase atè. Yo pase anven. Kouray mwen pase an ven. Jodi a se tout plèzi mwen m ka lage yon ti mesaj ba nou. Paske se zanmi Ketya nou ye. Ketya pa t konn travay nan Guadeloupe. O mwen m te kapab gen yon bagay de Ketya jodi an pou mwen te kapab rann Ketya yon dènye omaj. Pou nou kapab ede m fè sa. Paske m pa t gen yon pitit ki te gen nenpòt jan de edikasyon, maledve, li pa konn moun, pitit la konfiske yon kote, pitit mwen fè tout tan deyò, pitit mwen pa janm travay, pitit mwen lage. Tout pwoblèm li sou do m. M konnen nou pa kab rezoud pwoblèm yo pou mwen. Men sof ke m ap mande nou mezanmi m yo, e lage yon lage yon ti bagay pou mwen, yon 10 ewo, yon 20 ewo, yon 15 ewo sa nou genyen. Map ba nou yon kont metel sou kont lan pou mwen souple pou m ka rann pitit mwen yon dènye omaj paske l papa l mouri kite l nan menm depi piti depi piti li t mouri kite l nan men mwen enben mezanmi m yo se konsa bagay la se konsa pou l ye se konsa l ye se pat konsa m pa ka di se Bondye ki te kreye sa men Bondye konnen gen mechan gen mechan se pou ta sa m lage mesaj sa ba nou m pa pral pi lwen avèk nou. Se mwen k voye mesaj sa ba nou m pasel pa yon telefòn yon moun la fè nou tandel pou mwen souple epi map voye nimewo kont mwen ba nou sa ki gen 10 ewo 20 ewo 15 ewo 30 ewo nou vle fèm kado pou dènye omaj sa silvouplè paske ka enprevi sa twòp pou mwen m paka goumen avèk li mèsi anpil mèsi bokou mèsi davans.